Gon ti pwovèb kreyòl granmoun yo renmen itilize anpil, Si pa gen sitirè, pa ka gen vòlè. Nou menm Ayisyen nan moman difisil, nan tout eprèv nou ye la, nan sitiyasyon difisil peyi a ap konnen la, nou menm nou ka di l klèman, Si pa t gen nèg ak vès sa yo, si pa t gen gang andedan Leta a, si pa t gen kriminèl andedan klas politik lan, si pa t gen gang andedan sektè prive a, si pa t gen kriminèl andedan sosyete sivil lan, jounen jodi an la a, li ta fò e difisil pou gon pakèt ti vagabon, on pakèt ti delekan ak sapat ki anpeche nou viv andedan peyi nou. Li t ap fò difisil pou nou ta jwenn yon izo, yon ti lapli. Li t ap fò difisil pou jounen jodi an, moun sous matla, moun kabarè pa ka ret lakay yo. Li t ap fò difisil pou moun meyòt pa ta ka ret lakay yo, paske pwobableman Vitelòm e alye yo pa t ap egziste. Se paske gen koalisyon gang nan opozisyon politik lan. Se paske gen koalisyon gang andedan sosyete sivil lan. Se paske gen koalisyon gang andedan sektè prive a. Ki pap panse peyi, ki pa kwè nan stabilite pou peyi an, ki plis kwè nan kraze brize pou kenbe pouvwa, pou pran pouvwa, pou fè lajan. Malerezman, gen kèk videyo ki rive jwenn mwen ke m pa ka pataje avèk nou. Men se yon tristès, se avèk kè dechire, se avèk kè sere. W ap gade jenn gason ki kouche, epi y ap mete manchèt sou li Kòm si se ton vyann sou tab nan mache y ap koupe. W ap gade jenn fanm, tèt li yon bò, epi rès kò l on bò. W ap gade jenn gason, papa pitit ki kouche atè a, tou long epi twou nan tèt yo. A ki lafot? Kiyès ki responsab? Kiyès ki dèyè tout krim sa yo k ap fèt andedan peyi an? Byennantandi prensipal responsab lan, Se dirijan fayi nou yo. Se dirijan konplis nou yo. Se dirijan sa yo ki pap asime responsabilite yo. Jounen jodi an la, rele premye minis Ariel Henry, mande l kont sou ensekirite a. Rele premye minis Ariel Henry, mande l ki entansyon l, ki objektif li pou ramne lapè ak sekirite andedan peyi an. Rele mini jistis Emily Prophète Milcé, mande l ki objektif li nan tout kriz peyi a ap fè fas la a? Yo chak Yo gon objektif. Yo chak yo gon objektif yo vle atenn, yo chak yo gen fèy de wout yo, yo gen plan pa yo. Epi antretan nou menm, Bandi ap rantre lakay nou, nou pa konn ki sen pou n rele, nou pa konn ki sen pou n priye, nou pa konn kote pou n al kache, nou pa konn kote pou n kouri. Mwen menm pèsonèlman gen moun m konnen, gen moun m konnen ki t ap travèse de sitiyasyon difisil lakay yo nan Pènye, kote gang Vitelòm nan ap frape. Moun yo, yo kouri kite Pènye paske Yo di bon yo gen fanmi lòt kote prefere yo ale nan Meyòt, prefere yo al Metivye, paske a sèt epòk, la pot ko genyen kesyon Vitelòm ap pote boure, Vitelòm ap debake vin simen latwoublay. Ebyen jounen jodi an la, moun sa yo ki te kouri kite Pènye, pou al refijye yon lòt kote, Pou yo te ka al chèche yon ti kal lapè, yon ti kal trankilite, ebyen menm Vitelòm sa a, li debake nan fyèf moun yo, li debake nan degwenn moun yo, li debake e sesi avèk plis vyolans, avèk plis fraka. Yè sa k te gen nan Meyòt, se bagay tèt chaje. E pandan tout dram sa yo, pandan nèg ak zam debake nan Meyòt, ap touye moun, ap bat moun, ap mete dife, ap rache moun arach, Premye Minis Ariel Henry Premye Minis Ariel Henry avèk plizyè manm nan gouvènman l lan, li t ap patisipe nan kloti somè ki t ap fèt sou lafinans ann Ayiti. E se la a Ariel Henry, li pral tou anonse nouvèl taktik ke l pral itilize pou l kenbe pouvwa. Anpil nan nou ap pale de demokrasi. Ayiti se yon peyi e demokrat depi apre 86, depi apre diktati Duvalier yo, nou rantre dans l'ère de la démocratie. Wi, demokrasi. Wi, demokrasi an se yon demokrasi prekè, se yon demokrasi banbòche, etc. Paske menm otorite yo k ap kleyonnen tout jounen demokrasi, demokrasi, yo pa menm konnen sans demokrasi an. Yo pa konnen ki kantite prerogativ demokrasi an trennen dèyè l. Yo pa konnen ki kantite bagay ou dwe koube, ou dwe koube anba yo, ou dwe respekte lò nan demokrasi. Jounen jodi an, s on sèl bagay k ap pale, eleksyon, eleksyon, eleksyon. Plis pase 21 mwa depi Ariel Henry sou tèt pouvwa e nan tèt peyi an, sou pouvwa a, se tout afè nòmal pou genyen yon prezidan eli, se tout afè nòmal pou yo renouvle pèsonèl politik la atravè des eleksyon. Men, kote Ariel pral bon sou nou, kote Ariel pral koke nan gòj nou kounye a, se par le fè ke Ariel avek tout akolit Ariel avek tout bandi legal parey li yo la nan moman an ki ap lage adelante nan moman an kap fè bagay yo rapido presto kap ranje kò yo pou yo ba nou yon bouyi vide la Ariel deside pou l mete kanpe yon CEP. CEP ke Ariel deside pou l mete kanpe la, paske konsiltasyon yo antame, konsiltasyon kòmanse fèt, e HCT yo pral soumèt yon lis k ap genyen 20 moun ladan l, HCT a avèk pouvwa Ariel lan, yo pral chwazi 9 manb, 9 manb sa se li menm ki pral monte CEP an, etc. Se yo menm ki pral genyen misyon pou òganize eleksyon an. Men ekout, pandan nou tande Ariel ap fè tout sa l konnen la, tout demach ap fèt la pou monte yon CEP pou fè eleksyon, men se eleksyon an li pa fèt pou CEP a fin monte. CEP a gon pakèt travay pou yo ta fè eksetera. Menm nan chwa moun k ap genyen pou reprezante CEP an, pou reprezante, pou vin sèvi nan kesyon fè eleksyon, Menm nan chwa moun yo nan moman an la, diferan sektè ke yo voye lèt ba yo pou yo voye manb yo, koken kòmanse pete. Jan sa ye nan sektè vodou an, yo chwazi yon moun, yo di w sektè vodou an l divize, se branch entèl ki chwazi Newton, Sen Jis, se pa branch entèl, eksetera, eksetera. La w gentan wè lòbèy kòmanse pete, lobo kòmanse pete. Sa se premye faz an. Men kounye a, kòm Ariel Henry fè de eleksyon an kondisyon sine kwa nòn pou l kite tèt peyi an, pou l kite tèt Leta a, pou ka gen yon prezidan eli, pou ka genyen de nouvo dirijan demokratikman chwazi pa le pèp ki vini nan tèt Leta a, Sa vle di kisa? Sa vle di dotan pa gen eleksyon Ariel pap kite pouvwa a. E kòm nou menm ki konprann bagay yo yon lòt jan ki wè ke klima ki gen la a se pa yon klima k pwopis pou fè eleksyon, kòman w pral mande sitwayen lanmda a ki ap viv Pènye ki te konn al vote Meyòt Epiw pral dil nan nan nan tan difisil sa, kote gang vitelòm ap opere, kote lavi moun pa min anyen andedan yon peyi, kote ensekirite ap taye banda, kote nèg yo se e e se bagay teworis yo yap fè kòman ou pral mande moun sa ki ret pènye poul monte jous Meyòt al vote? Donk pa gon klima ki adekwa, pa gon klima ki pwopis pou pou gen pou fè eleksyon. E dayè diferan sektè yo, menm ou menm ki la kap gade la, ou menm ki nan dyaspora ki ap konstate bagay yo, Nou wè pa gen yon klima pwopis pou ta gen eleksyon andedan peyi a. Ariel li menm avèk ti rès akolit li yo, Ariel avèk ti rès bandi legal parèy li yo, kòman nèg yo pral entèprete l? Nan jou k ap gen pou vini la w pral tande André Michel k ap pran lari k ap di w kareman men Ariel, men gouvènman an bay eleksyon, vle fè eleksyon, kounye a se pati politik ki pè al nan eleksyon yo ki di pa gen klima pwopis pou eleksyon. Se sa yo pral di. Se sa yo pral di, yo pral di yo bo eleksyon an sou yon tapi, sou yon tab, yo pral di yo vle fè eleksyon, yo vle kite tèt peyi an men kounye a se nou k pa vle. Men an nou sonje byen, an nou gade reyalite an. Pandan bal t ap pete, bal t ap tire, Pandan te gen tout deblozay yo, nèg yo te chwazi òganize eleksyon. Yo chwazi òganize eleksyon, yo debloke pakèt lajan yo eksetera paske klima a te pwopis pou Ariel Henry, klima a te pwopis pou nèg sa yo ki ap fè bè yo, pou nèg sa yo ki santi tout avantaj yo, tout enterè yo se nan tranzisyon li ye. Pa gen pwoblèm. Ebyen se de mèm jodi an la a. Se de menm pa rapò avèk sitiyasyon n ap viv lan, menm lè w tande se chiyen k ap bwote vyann moun, se chiyen k ap bwote zo moun nan kanaran, menm lè w tande jounen jodi a la sa k ap pase nan Meyòt, sa k ap pase nan Metivye, sa k ap pase nan Doko, se manman pitit mare senti l ye, Nou wè bagay sa yo pa preyokipasyon Ariel Henry? Nou wè pa yon fwa Ariel Henry li pa menm met on ti kominike deyò pou l ta voye senpati l, prevwa pou yo ta pran tout dispozisyon prese prese rapid yo pou yo ta di bon ok e gang fin pran peyi an, gang pran kapital peyi an men depatman yo kòmanse gate pouri santi, bon an nou aji vit. Mwen menm tande, m ap gade Ariel m ap tande Ariel m wè se literati k ap fèt. M wè se literati k ap fèt, pawòl pou fè moun dòmi. Pawòl pou fè moun kwè ke yo ka regle yon bagay, yo ka rezoud yon pwoblèm, epoutan se mannigèt, se blòf. Bon, ban m fè w tande dènyè sòti Ariel Henry fè sou koze ensekirite an, w ap gen yon ide de kisa nèg yo vle fè a peyi an, w ap gen yon ide de kiyès ki mèt gang yo tout bon. Ann ale, annou tande Premye minis Ariel Henry. Se la responsabilite de l'Etat, d'assure a tous ki a chakè, la sekurite indisponseur. et une prévisibilité certaine sur l'évolution de la situation générale du pays. Sécurité pour la libre circulation sans risque des personnes et des biens, sécurité contre les agressions des gangs armés, sécurité juridique pour garantir les droits de propriété foncière. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationale. Pas facile, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons d'espérer que la donne va changer notre vie. Je pense bien toi. Bon, la ou sot tande. Ariel, mwen pa mande eske franchman tèt Ariel fin dwat. Paske, lè w se otorite, lè w se dirijan, gen yon jan pou w konpòte w. Ariel, li espere ke bagay yo pral chanje. Ou pa kab espere, hein. Ou pa gen dwa espere. Se nou menm ki fè pati de popilasyon an, se nou menm kòm viktim ki ka espere ke Leta pral chanje sitiyasyon n ap viv lan. Èske w konprann bagay lan? Se nou menm bandi ap teworize, ap twomatize, se nou menm bandi ap mache sou fyèl nou, ap mache sou nannan nou, se nou menm ki gon rezon pou n espere ke moun sa yo ki nan Leta a, malgre akwentans yo gen avèk gang, malgre akwentans yo gen avèk bandi, Yon jou kanmenm! Yon jou kanmenm, Bondye ka rantre nan konsyans yo epi, sa w tande a la a, yo chanje fizi yo zèpòl, epi yon ti stabilite, yon ti sekirite retounen nan peyi a. Se nou k gen dwa espere! Ariel ki la a, gouvènman sa a ki la a, responsabilite yo, Se pote solisyon avèk pwoblèm yo. Yo pa ka nan espere tou. Yo pa ka nan rete kwè tou. Yo la pou yo poze aksyon ki ka bay solisyon. Donk jounen jodi a, lè w ap tande Ariel kòm premye minis, kòm minis de lenteryè, kòm chèf CSPN ki di w ke yo gen rezon pou yo espere ke sitiyasyon an ka chanje, monchè ayisyen, nou mele. Men sa ki pi grav lan, Pandan Ariel ap espere an, yo menm, yo gen yon lòt objektif. Pandan ke pouvwa Ariel lan nan moman an la, se espere yo, yo ap espere ke sekirite ka retounen andedan peyi an, y ap espere ke polisye yo, malgre fèb mwayen yo genyen, yo ka rive mye, mye prepare polisye yo pou yo al fè fas avèk kesyon ensekirite, gang, bandi k ap taye banda. Men yo menm, yo gen yon objektif. Ki objektif Ariel Henry? E la m pral wè si w t ap swiv emisyon an byen avèk mwen. Eh Ebyen, bon fotan dek, qui principale préoccupation Ariel Henry ce moment-là qui c'est question élection. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut en concertation avec le Haut Conseil de la Transition pour parvenir de les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien cest la condition sine qua non du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail J'attends les propositions qui sortiront de ces 3 jours du sommet de la finance avec impatience. Bon! La a nou te gen avèk nou Premye Minis Ariel Henry. E jan m te di nou l nan kòmansman emisyon an, kondisyon sine kwa non pou Ariel kite tèt Leta a se eleksyon. Eleksyon an, se sa l ye a wi nan moman an la. Eleksyon an, se konsiltasyon, se yon konsèy tranzisyon k ap gen pou chwazi manb, se gouvènman an k ap genyen pou chwazi manb, se yon bagay konsa l ye. Men pandan nou wè tout fokis yo sou eleksyon an, pandan nou wè tout fokis yo nan moman an la se sou kesyon diferan moun y ap genyen pou yo chwazi ki pral fè pati de konsèy elektoral pwovizwa lan, men tou, Antretan, tout negosyasyon sa yo ap fèt lan, pa bliye wòl entènasyonal lan genyen nan kesyon eleksyon. Pa bliye wòl entènasyonal lan genyen nan chwa moun ki ap genyen pou patisipe nan konsèy elektoral lan. Paske ke lon vèy ou non, ke lon vèy ou non, Ariel Henry nan moman an la, Li toujou ap travay de konsèr avèk entènasyonal lan. Li toujou ap pran lòd nan men entènasyonal lan. Li toujou ap, yo toujou ap koube, yo toujou ap soumèt yo anba tout sa entènasyonal lan di. Si l te fasil, si l te fasil wi, pou Ariel rete tèt bese pa rapò avèk demand popilasyon, pa rapò avèk doleyans tout manifestasyon nou fè yo, li bouche zòrèy li, li soud, li pa wè, li pa tande, pandan ke entènasyonal lan li menm, Ti branch agoch, ti branch adwat, yo ap mete nòt deyò, y ap mete kominike deyò, o manifestasyon ap fèt, se vyolans, se vyolasyon dwa moun. Men poukisa Ariel la toujou? Poukisa Ariel nan tèt peyi an toujou? Gwo manifestasyon fèt. Depi septanm lekòl ouvri, pitit moun pa ka al lekòl. Pitit ou pa ka al lekòl poukisa? Paske te gen gwo mobilizasyon, te gen gwo manifestasyon k t ap fèt. Haa donk ou pral konprann la menm Ariel sa se paske li gen aval li gen apwobasyon entènasyonal sa e menm entènasyonal sa ankò yo menm ankò yo moutre ke yon gwoup ap moutre w Ariel pa bon gen gen vyolasyon dwa moun ki ap fèt andedan peyi an prensip demokratik yo pa respekte yon lòt gwoup ap pouse Ariel devan yon lòt gwoup ap kenbe Ariel yon lòt gwoup ap fè pwomosyon pou Ariel se pa nou menm ki nan pwoblèm nan nou vann nan zobo pèp ayisyen. E nou pral, m pral fè nou gade yon videyo la. Pandan nou wè pouvwa leta, pandan nou wè Ariel Henry nan moman an la montre ke e e yo yo sansib nan sa ki gen pou wè avèk kesyon edikasyon, nou wè minis edikasyon an Nesmy Maniga, li tout kote, se pwomosyon edikasyon, travay yo reyalize, y ap montre dyaspora a, yon dola senkant yo pran sou frè transfè yo, gen gwo bagay yo reyalize avèk li. Epoutan mezanmi moun mwen yo, Sa w pral gade la pral choke w, se yon lekòl nan departeman Nòdès, sa se Ecole Nationale Powal ye. An nou gade avèk mwen ki kote timoun yo pral lekòl, an nou gade sou ki sa timoun yo pral chita kòm chèz, ki sa timoun yo pral ekri kòm tablo, alòske. Nou gon minis edikasyon nasyonal ki la kap fè pwomosyon edikasyon, ki nan tout ti twou, ki nan tout medya etranje kap moutre tout bagay ap byen pase, alòske gon pakèt lekòl nan seksyon kominal yo, gon pakèt lòt lekòl nan vil de pwovens yo, monchè, se paske paran yo paka pa voye timoun yo lekòl ki fè yo voye yo. An nou gade ansanm. Sa se ekol nasyonal de pawa. Sa se prezantasyon ekol nasyonal de pawa. Departement du Nord-Est. Sa prezante eta enfrastrikti a. Se dwòl pou nou wè eta li. A se eta prelak sou li ki chire. Meni. Sa se vye twal dechire ki bare lekòl la. Mhm. Men etap wè la yo, yon wèl dechire la. Se lekòl la, sa se kòm si se syèl ouvè. Men eta lekòl la, wè eta li, men ni yon wè, vye pre la yo dechire. Timoun yo chita la. Yè gon gwo lapli ki tonbe. Yè ki se jou mardi. Ki te 18. Nan mwa avril la. Lapli a tonbe. Tout vye pre la dechire. Te deja dechire. Sa fe timoun yo pa gen kote pou yo chita. Maten an la li deja fè 7 è 57 minit 8 è mwen 3 Elèv sa yo gentan prezan E sa yo se vye twal Vye ban ki atè Vye ban ki chavire 2 moso ban an ki chavire. Lekòl sa a gen sèlman 2 ti moso tablo sa yo e ki pou tout klas yo. Sa w ap gade la son vye twou tablo a genyen, yon vye twou ki gen kèk vye ban. Mwen kapab di sa se moso tòl, wè jan tòl yo dechire pa bwa. Sa a se ramase yo te ramase sa a. Sa son shed. Shed la vle di se bagay ou konn wè moun fè pepinyè. Bon! Mezanmi o, si se mwen k t ap di nou, petèt nou t ap di, A! Madanm sa l pale twòp! Li pale twòp! Men m fè nou wè bagay yo. M fè nou wè l avèk de nawè nou. Nou tande l avèk de zòrèy nou. Donk la pa gen manti, donk la pa gen oo se enfòmasyon fabrike, se entoksikasyon eksetera. Pa gen bagay konsa. Nou wè tout bagay. Kounye a, ou menm ki nan dyaspora a, rale ti chèz ou chita. Nou pral pale. Dola senkant, dola senkant depi sou Mateli, Pase sou prive. Pase sou jovenel. Rive sou ariel henry ak tout andre michel. Yo ap pran chak jou chak jou bondye mete sou nou menm. Sou transfè nap voye an ayiti an. Kounye a se mande ariel henry. Se mande minis edikasyon nesmy maniga. Se mande gouvènè brh lan jean baleine dubois. Mande yo kisa dola 50 la ap regle. Paske Ariel nan bò pal li dou tou va byen. Nesmy Maniga ki se minis edikasyon nasyonal, li nan tout medya, ke l an Ayiti, ke l lòt bò dlo, li nan tout somè kap fèt sou edikasyon, yo montre w ke an Ayiti se yon edikasyon de kalite. Rive sou e gouvènè brh lan Jean Baden Dubois ki sot patisipe la nan somè de la finans, li di w ke An Ayiti nou pa gen oken pwoblèm finansye, sistèm finansye a tou va byen. Men lajan w sot gade a la, ke l te nan edikasyon, ke de pwen de vi sosyal, èske w wè gen yon bagay k ap mache? Èske w wè gen yon bagay ki prale byen la? Ryen ne va an Ayiti. Ryen ne va. E nou sipoze alète enstans entènasyonal yo wi. La a, UNICEF sipoze alète wi. Paske dwa timoun yo vyole wi. dwa timoun nan genyen, aksè l genyen, garanti konstitisyonèl, konstitisyon 87 amande a bay chak timoun. Hum! Mateli te vin avèk yon kesyon lekòl gratis, kote li? Kote li? Konstitisyon an bay chak timoun dwa a ledikasyon. Dwa a ledikasyon, Leta dwe garanti Lekòl primè timoun nan. Edikasyon primè lan li dwe garanti. Yo dwe fòme timoun nan depi e a la matènèl pou l fè lekòl primè l. Jounen jodi an la, chak jou, nèg yo santi yo pi konfòtab lè dyaspora a voye lajan. Chak jou, peyi an te mèt, peyi an te mèt boule. Vitelòm, Jenèl, Jepèp, Izo, ti makak yo te mèt boule peyi an. Depi dyaspora voye lajan nèg yo kontan. Depi dyaspora voye lajan andedan peyi an yo kontan paske yo wè kote yo pral foure zong yo pral foure pat yo pou yo vòlè pou yo detounen. Yap pale de fon nasyonal edikasyon ki la Lajan ki sanse la pou envesti nan kesyon edikasyon, nan kesyon lekòl pou timoun nou yo, yo nou timoun, timoun jodi granmoun demen, se timoun sa yo ki fiti peyi an, se timoun sa yo ki avni peyi an. Kounye a, lè timoun nan li ale nan yon lekòl konsa, yo di w Ecole Nationale de Para nan departeman Nòdès peyi an. Men an nou serye. Lè yon timoun li fin bat yon pakèt wout a pye nan solèy cho pou l ateri lekòl la, lè l rive lekòl la, li pral chita anba yon pwela, li pral chita anba yon pwela, yon solèy nan tèt li, yon solèy nan tèt li, yon chalè ankò. Nou poko menm pran ete, pou chalè m wè k gen ann Ayiti la a, se bagay tèt chaje. Nevè dimaten w ap bay dlo tankou sa m pa konnen. 9 heures du matin wi, tèlman chalè a li entans. Epi pitit ou pral, ou konnen ou voye pitit ou lekòl, se pa paske ou pa gen mwayen, e se pa paske pitit ou pral nan yon lekòl nasyonal pou se nenpòt, pou se vaykevay, pou se nenpòt kijan y ap ba l yon edikasyon. On vye tablo chire, on vle, on vye tablo men twou ladan l, twouye, on vye prela dechire, moso twal agoch, moso twal adwat, alòske lakay Premye Minis Ariel Henry, nan Primati, Dezyèm rezidans yap peye pou nèg yo pou ti fanm yo lajan pèdiyèm yap bay nèg yo nèg yo omwen pou on fwa omwen pou on fwa pou mal yo fè peyi an pou mal yap fè sosyete a la yo ta di bon ok m pap pran pandan 3 mwa m pap pran pandan 6 mwa ann mete lajan sa disponib pou n fè tèl bagay pou tèl zòn pou pou tèl gwoup moun. yo pap fè l. Eskandal ki pi rèd la, petèt ke sa pa atire atansyon nou, n ap pale w de Kès Asistans Sosyal, CAS. Yon enstitisyon ki la pou ede moun ki pi fèb yo, moun ki nan grangou, moun ki nan nesesite yo, moun k ap mal viv yo. Kès Asistans Sosyal. E pou tande, Patwòn kès lan, Edwidge Tonton, madanm nan enplike nan yon vas skandal koripsyon, yè li pase prè de 3 a 5 èdtan devan jij enstriksyon Jean Wilner Morin k ap kesyone l, k ap odisyone l, k ap pase kesyon sou madanm nan pou yo konnen, pou yo rive detekte nivo enplikasyon l nan koripsyon ki eklate andedan CAS. Randevou 25 avril k ap gen pou vini la pou yo retande l ankò. Kontab k ap travay andedan CAS lan, li anba kòd. E sa k pi grav lan, Nan mitan skandal koripsyon sa, gen Roselina Petit Frère nan lap site ladan l kòm manman koripsyon an. Kòm manman koripsyon an! E CAS lan tèlman gen lajan kap brase ladan l mezanmi moun yo, se pa ti koze. Bon, la, m pral kite nou. Men avan m ale, E nan sa ki konsène avèk videyo m te pale nan kòmansman videyo a, kote ke nèg kanaran yo kenbe yon jenn gason, y ap fann jenn gason an, y ap dekoupe l bout pa bout, pak an pak, ou pa ta di se vyann ki sou tab nan mache. Nou konn al nan mache, nou konn wè kòman y ap koupe kabrit, kòman y ap koupe bèf, kòman y ap koupe kochon, kòman y ap tchake vyann yo, ebyen, se konsa yon jenn gason ayisyen parèy nou, yon frè nou, yon konpatriyòt parèy nou, Ayisyen parèy li ap tchake l, Ayisyen parèy li ap koupe l. Epi, gen yon lòt videyo pou wè chen k ap batay, chen k ap bwote zo moun ale avèk yo, chen k ap bwote vyann moun ale avèk yo. M te di moun yo ke videyo a, mwen menm, mwen m pa ka gade videyo a. M fin gade videyo a, m kòman, m pa fin gade l, m kòmanse gade videyo a, M tou voye telefòn nan kote paske ke mwen menm m pa ka gade bagay sa yo. Gen zanmi ki di m, voye l pou yo, voye l pou yo. M tou di yo sa, videyo a chokan, m pa responsab chòk ou pral pran. Bon, zanmi ki di ou mèt voye l wi Madam Yanick. M di bon ok. M voye l ba li. M te tou avèti l. An verite mesye a di m tansyon l monte wi. Li di m tansyon l monte paske li pa t atann li avèk tout chòk sa a. Malgre m te di l l ap pran chòk, li pa t atann li avèk nivo chòk la. E mezanmi de gras, m konnen Sentoma nou ye, pa mande m videyo a paske m pa ka responsab ni tansyon, ni sik, ni kolestewòl, ni sèl, m pa ka responsab anyen anyen anyen. E bon m kite nou la avèk ansyen premye minis Evans Paul Capet ki li menm se youn aktè nan kriz politik peyi a, se youn nan moun ki pase andedan pouvwa leta a, e nèg k ap fè politik alèkile se kameleyon yo ye, yo pa gen pozisyon, yo tout plim tout plimay, donk Capet Evans Paul li se youn nan moun ke Repiblik Dominikèn sanksyone yo. E li gen pozisyon pa l non sèlman avèk kesyon sanksyon Repiblik Dominikèn nan, koze eleksyon Ariel Henry an avèk pwoblèm ensekirite a. M envite nou pou nou tande avèk mwen, pou nou tande ansanm kòman Evans Paul t ap reponn kesyon jounalis Magik 9 yo maten an la. Bon, m te sèlman sezi wè sa. M sezi wè sa. M pa konnen m gen oken kontansye an Repiblik Dominikèn. M pa konnen m gen okenn kazye jidisyè an Ayiti. M pa konnen tou an kwa ke m se yon menas entènasyonal oubyen yon menas pou la Repiblik Dominikèn. M pa wè nan ki sa, ki sa m fè, ki sa m ap antreprann ki ta reprezante sa. M pa genyen okenn aktivite. An Repiblik Dominikèn, m pa nan biznis an Repiblik Dominikèn, m pa gen byen an Repiblik Dominikèn, mwen pa vwayaje an Repiblik Dominikèn. Alò, se yon bagay ke m pa konprann. Bon, nòmalman, kòm mwen nan politik epi depi kèlke tan gen lis k ap fèt de tanzantan, M ka konprann li fè pati de estrateji entènasyonal, fè lis de tanzantan, fè divèsyon sou veritab pwoblèm nan. Men fè lis la se pa sa ki pi grav. Se ke yo fè lis la san okenn ilegans, san enfòme moun yo mete sou lis la, monchè nou gon pwoblèm avèk ou men ki pwoblèm li ye. San yo pa kominike a leta peyi Dayiti paske si gen de sitwayen ayisyen ki gon bagay ki fè yon lòt leta ki zanmi peyi sa ap anpeche yo antre nan peyi yo ebyen m panse ke yo ta o mwen menm m pa elegans di leta sa men ki dosye nou genyen sou moun sa yo alò jiskaprezan Se lopasite total, e ni moun ki konsène ki sou lis la, ni gouvènman leta ayisyen, gouvènman ayisyen pou leta ayisyen selon otorite yo, pa gen okenn enfòmasyon sou ki rezon ki ta jistifye yo pran desizyon sa. Nan tout peyi k ap pran desizyon yo gen twa peyi, se Lèzetazini, Lekanada, Larepiblik Dominikèn pa pran sanksyon men li di moun pa vin nan peyi li, bon se dwa li. Se non sèl ka Pami plizyè moun yo mete sou lis sanksyone, son sèl ka yo te bay kèlke rezon Lèzetazini te bay pou yon ka. Apre sa, se sèlman moun nan sou lis la epi chak moun panse sa yo vle, malerezman. Globalman, sa w panse de sanksyon yo? Bon, m panse se, m panse se divèsyon wi. M pa, m pa wè, m pa wè efikasite li, m pa wè ki sa l bay paske si sanksyon an li te mennen a solisyon a veritab pwoblèm nan, si li te fèt nan transparans, yo te di tèl moun men ki sa yo repwoche l, men ki sa l fè, men ki evidans nou genyen. Jodi a, o non de la teknoloji gen yon bann bagay ki posib. Si yon moun pa egzanp li gen de kominikasyon yo yo entèsepte kominikasyon an oubyen li genyen de tranzaksyon li fè paske l pa ka fèt an kachèt menm si se sèvis sekrè ki gen enfòmasyon ebyen enfòmasyon sa a fò l sèvi dayè menm pou pwoteje lòt moun menm pou disywade lòt moun pa fè sa Li ta bon pou yo asosye laprès, lopinyon piblik, a ki sa yo repwoche moun yo pou l pa sanble ke se yon demach politik fasil, sa m rele politik fasil la, etan done ke nou fò an Ayiti nan lonje dwèt sou moun, nenpòt ki bagay nou pa konnen, nou pa konprann epi nou fè l fè buzz. Epi yo menm yo byen kontan yo antre nan menm politik sa a tou. Ò veritab pwoblèm nan se yon pwoblèm de gang k ap bay, k ap, k ap simen laterè. Men gang nan gen yon zouti prensipal ki rele zam, ki rele minisyon. E zam ak minisyon an, li pa gen lòt kote l soti ke nan peyi etranje. E de peyi kote zam ak minisyon ka soti pou yo antre ann Ayiti se Lèzetazini. Dayè gen yon rapò ki te soti nan yon ògàn dè Nasyon Zini ki te eksplike filyè kote gen anpil zam ki soti Ozetazini ki antre ann Ayiti. Gen aktyèlman yon dosye ki devan tribinal kote gen yon legliz ki genyen zam yo konn fè antre se Etazini yo soti. Genyen nou menm nan relasyon nou avèk la Repiblik Dominikèn, se peyi nou gen relasyon pi privilejye avèk li di pwen de vi de kominikasyon, nou gen 1771 kilomèt de fwontyè, nou genyen fwontyè maritim avèk li, nou genyen fwontyè ayeryen, ebyen pa genyen okenn koperasyon, anyen ki fèt ki ta di bon, Si ou bloke pou zam antre nan peyi a, sa vle di ke zam pa ka antre, minisyon pa ka antre, m panse ke bandi yo ap inefikas. Oubyen si gen de moun ki enplike, ki nan fè zam antre, ke yo mete bagay la sou laplas piblik, ke yo fè yon tribinal, m pa konnen, espesyal, kòm jistis Ayiti a fèb, men pa annik kreye yon souspisyon jeneral, pran tout moun melanje ansanm. Epi se bagay politik kap regle. Gen bagay mwen konn tande deja. M konn tande ke yo vle chanje klas politik eksetera. Alò mwen menm se sak fè m pa entèvni fasilman. Paske m tande pawòl sa souvan. Mwen m ta renmen wè klas politik la chanje. Paske la sosyete è dinamik. Se sak fè m pale mwens pou m tande lòt moun kap pale. Lòt moun kap emèje. Peyi a se yon peyi dinamik. Pa gen moun ki la avi. Menm si w ta vle kenbe aktivite gen yon lè wap mouri. Alò m ta renmen la sosyete è dinamik. Se yon bagay entèjenerasyonèl. Epi mentnan Se demach ki konsiste a ce que yo mete moun sou lis swa paske yo bezwen elimine yo sou sèn politik oubyen pou lòt bagay. Petèt nan moun yo mete sou lis yo ka genyen gen bagay yo fè vre wi, m pa m pa gen okenn m pa gen tout dokiman men amalgam ki fèt melanje tout bagay ansanm nan m panse ke s on s on s on s on s on fòm de divèsyon m pa wè efikasite li e kòm depi lè l ap fèt la Li pa pote okenn rezilta nan sa pèp ayisyen an k ap viktim de ensekirite a ap sibi. Mètnan, gen de moun nou tande ki di, ki bat bravo lakontantman pa rapò a sanksyon amerikèn, sanksyon kanadyèn e entèdiksyon de teritwa a 39 resòtisan ayisyen dont de pèsonalite politik trè koni. Gen moun ki kontan, ki di ke Peyi a gangrennen, se politisyen, se moun nan biznis ki mete zam nan men yo, yo bat bravo la pko nan mwen mèt nan ou menm ou di se yn divèsyon e reyaksyon a moun ki kontan yo e divèsyon sa kèl serè sa finalite e selon analiz ou Mesye Koch? Bon, m pa genyen pou m bat bravo pou moun ki kontan paske an jeneral se konsa nou ye, sa vle di ke nou bat bravo pou sa n pa konprann Nou bat bravo pou sa n konprann. Epi an jeneral, nou kontan lè pou n ta fache, nou fache lè pou n ta kontan. Alò, pa genyen, e se sa k mete n nan sa n ye la, nou gen yon grav kriz n ap viv, e nou pa apwofondi li, poze kesyon, chache konnen ki sa k mete nou kote n ye la, pase gen yon bagay ki ekstrèmman grav. en kap pase depi trè lontan nan peyi a. Alò mentnan m panse gon kriz, m panse ke si gon kriz de sosyete ebyen gen de moun ki gen responsabilite dirèk ou endirèk ladan li. Men la kesyon pou moun ta poze poukisa pou yon peyi yon sosyete ta gen tout moun ladan l ki pa bon, tout moun politik pa bon, Tout moun dafè pa bon. Men moun sa yo kote yo soti? Se nan peyi a, se nan sosyete a. Sa vle di se machin sosyete a k ap pwodui move moun. Se konsa pou n ta poze kesyon an. Bon, mentnan kounye a, sèt sosyete la ki malad nan tout kò l, paske m pa tande okenn sektè yo di k bon non. Yo lonje dwèt sou moun ki ap fè politik, moun ki nan biznis, sou laprès, sou legliz. Gen de fwa a tò, gen de fwa a rezon. Men gon amalgam total tout moun se menm men m pa kwè se vre m panse ke nan tout kote gen move moun men nan tout kote tou gen bon moun lè n fè amalgam nan konsa nou pap eseye jwenn solisyon mentnan sa m rele divèsyon divèsyon se lè ke gen yon pwoblèm reyèl yo ta mande w pa egzanp bay yon kout men pou rezoud li epi w pa vle rezoud li epi w pran pòz wap fon bagay epi sa wap fè a li pa genyen rapò avèk veritab pwoblèm lan. Pa egzanp, gen yon imilyasyon ke leta ayisyen viktim, asavwa dan lè koulis yo pouse leta ayisyen a fè yon demand pou yo vin bal yon kout men, yo fè yo paske 7 bagay konsèy de minis ki te fèt an oktòb kote ke yo te mande pou Yo mande pou kominote entènasyonal vin bay kout men. Bon, m konnen se te moun entènasyonal yo ki te mande gouvènman an. Sou fon demann, n ap reponn ou, mande n a ba ou. Epi mentnan men yo mande yo pa bay, yo pa okipe yo, yo pa okipe pèsonn, eksetera. Malgre gen moun ki te gen dezakò, se te yon demach lou de konsekans sou le plan istorik, sou le plan politik, Pote yon gouvènman fè sa e son bagay grav epi malgre lè w fè fin fè li epi w pase li an derizyon yo fon seri de site bagay yon bagay similak avyon pase anlè bato bagay konsa epi tou sa mete yon sòt de yon sòt de konfizyon. Epi mentnan divèsyon, sa mwen rele divèsyon an, ou fè bagay ki pou atire atansyon moun sou detay epi veritab pwoblèm nan ou pa manyen l. Se sa mwen rele divèsyon an. Ok. Mentnan, Mesye Paul, èske ou gen viza ameriken, kanadyen? Èske ou gen de byen e de enterè Ozetazini ou o Kanada? M pa gen okenn byen nan okenn peyi. M pa gen, m pa gen yon poul, m pa gen yon ze nan okenn peyi. Pou viza, se mande pou mande l pou genyen li. M pa mande viza pou m al nan okenn peyi. M pa deplase fasil, sa se sitwayen ayisyen m ye. M pa yon moun ki viv aletranje e se yon chwa m fè depi m lontan, depi lontan, depi m jenn gason. Gen anpil moun ki konn di m m te viv an egzil, m pa janm viv an egzil. Mwen te viv kache nan peyi a, menm lè te gen gwo pwoblèm, yo te mete tèt mwen a pri M te chwazi rete nan peyi a. M fè 6 zan kache nan peyi a, le pas d'un trait, sa m fè sou Duvalier, sa m fè pandan koudeta, eksetera. E lè an 1991, yo te, m te majistra Pòtoprens, yo te bat mwen nan ayewopò Pòtoprens, eksetera. M te manm de yon asosyasyon frankofòn de mè, eksetera, peyi k pale franse. E byen, a se moman la, se te Mesye Chirac ki etè le prezidan de sèt asosyasyon ki etè Mè de Pari. Li rele mwen bagay l ap voye yon avyon anbilans vin chèche m pou m al pran swen aletranje. M te refize, m te rete nan peyi a malgre m te trè blese, trè malad eksetera. M pa yon moun ki wè Vi m nan peyi etranje e sisi depi lè m trè jenn gason. M soti nan fanmi modès. Premye fwa m vwayaje, m ale Ozetazini, m te gen venntwazan. Fanmi m te fache avèk mwen paske m pa t rete. Alò, m pa chwazi viv nan peyi etranje. Sèt an chwa, se chwa pa m mwen fè. M pa gen ni byen, ni kòb, ni ankenn aktivite nan peyi, nan okenn peyi etranje. ki di e gen de òganizasyon de defans de dwa de lòm ki ki ki rapòte l gen de temwanyaj nou konn tande dè dè bandi e menm k ap di ke e se tèl politisyen ki ba yo tèl zam nan moman yo t ap fè tèl eleksyon e gen moun ki ki di ke nou patak arive la, jan nou efondre la, san yon certain responsabilite de zeli politik ki dirij le peyi, des éléments pardon, de l'élite politique qui dirige le pays et des éléments de l'élite économique qui est, est chevillé avec des, des bandits, des activités criminelles. Globalement, ceux qui souffrent de cette réalité, ils, vous en, ils en veulent à ceux qui ont été en position de responsabilité, ils en veulent aussi à ceux qui ou pa. Bon, nòmalman, ou pa kapab fè plon gaye. Chak moun responsab zak yo. Ou pa kab fè lòt moun responsab zak lòt moun. Si gen moun ki gen bagay yo fè, ke yo pran dè mezi kont moun ki fè l la. Men w pa kapab fè yon amalgam pou di tout moun se menm. Eey si se pa mache padon eskize mwen m pa janm tande pwosè zak yo fèt moun yo gen enpinite se pi gwo pwoblèm nan tou eey. M dakò m dakò gon pwoblèm de gon pwoblèm de sosyete gon pwoblèm de leta gon pwoblèm de jistis e mentnan kounye a tout bagay regle sou la plas piblik chak moun kwè sa yo vle epi tout moun se trè fasil pou fè amalgam pou di se moun ki fè politik eksetera Men gen plizyè kalite moun ki fè politik, menm jan gen tout moun ki fè laprès, gen jounalis yo di se machann mikwo, m pa kwè tout jounalis se machann mikwo. Sa vle di ke son son sispisyon jeneral ki gen nan sosyete a. Kounye a sa k pral pase kounye a? Kòm tout moun ki nan politik pa bon, tout moun ki nan lèzafè pa bon, enben pap gen moun ki fè politik nan peyi a ankò, pap gen moun ki fè afè nan peyi a, epi etranje ap vin fè l, l ap vin tounen yon peyi kolonize. M panse ke il faut faire la part des choses. Nan tout sosyete, nan tout sektè, toujou gen moun ki fè deriv. Nan tout lòt pwoblèm ki genyen nan peyi Dayiti a, e m di l plizyè fwa nan sikui m kapab pale, se fonksyonnman sosyete a. Fò gen jistis nan peyi a. Lè n di jistis la, se nan tout sans. Jistis lè yon moun fè yon bagay pou yo pini li, jistis tou pou moun pa akize moun atò. Si yon moun fè yon bagay li peye pou li men si li pa fè yon bagay tou ou pa kapab sispèk li, lonje dwèt sou li, bagay eksetera epi bay manti sou li se 2 bagay se 2 jan pou nou wè l lè sa nou kreye yon sosyete jodi a pou yon moun parèt tèt li jodi a pou l fè politik li fò l gen anpil anpil kouraj pou yon moun parèt tèt li pou l fè m pa konnen pou l fè biznis nan peyi a fò l gen anpil anpil anpil anpil anpil kouraj paske dayè Sa k ap mennen pou bon pou bon fò w pa bon pou bon se swa ou nan mizè se swa ou pa pale ditou se swa ou pa nan anyen epi ou se yon bon moun piske yo pa konnen ou men depi ou gen yon bagay ou ap fè ke w se jounalis ke w se entèlektyèl ke w se biznismann enben gen yon tandans pou gen yon sispisyon jeneralize sou tout moun ki devan sèn nan mwen menm mwen tande sa m konprann sa e sa k fè pèsonèlman M eseye adopte yon atitid de rekil paske mwen vle wè nouvo moun emèje men kòm mwen analize istwa peyi a m wè sa k ap pase a la depi 1806 ou konprann nòmalman nou gon lòbèy ante antre nou gon bann kontradiksyon antre nou gon bann bagay yonn fè lòt eksetera ki mete nou kote n ye a men si n pa analize l pou n konprann li epi n tonbe nan politik fasil nou lonje dwèt sou tout moun kapab gen moun vrèman Pini moun ki fè bagay ki pa bon, epi respekte moun tou ki kòrèk oubyen sispann vilipande moun pou granmesi. Mentnan, nou pral pwopoze drapo a dans une minute, men avan PM nan nan yon sitiyasyon Sekirite an ekstrèman terib yè bon nou viv yon lòt jounen terib atak nan plizyè kominote ankò yon fwa Tomasen, Meyòt, bal ap tire wout frè, kabarè, sous matla, kanaan e liv 59 e nan pral salye drapo peyi n lè n tounen m anvi wè avèk ou Kòman ou konprann bagay sa a kap pase la e demand dasistans ki pa ka materyalize difikilte nou menm nou genyen pou nou genyen pwòp mwayen nou pou nou asire sekirite nou. Nou pral sa e difikilte nou genyen pa rapò a kòman pwòp mwayen pa nou ki genyen difikilte pou yo rive. Ki analiz ou sou sa PM? Bon, mwen mwen genyen yon bagay prensipal ki jennen m. M pa tèlman m pa tèlman preyokipe m de etranje k pa vin ede nou. Paske lè w mande, yo ka ba ou, yo ka pa ba ou. Epi yo vin konbyen fwa deja, bagay la konplike. Yo menm tou, yo gen yon sètèn enplikasyon nan sa k ap pase nan peyi a. Se pa etranje yo ki responsab, paske se pa peyi yo. Men, keseswa enplikasyon yo nan fè polis nasyonal, nan yon bann misyon ki vini ann Ayiti depi dèzane, bon, m p ap pale de bagay istorik, entèvansyon amerikèn, bagay 1915, eksetera, sa fè plis d'un syèk. Men resamman, m ta kapab di depi 1992, Ayiti sanse gen yon relasyon, m ta kapab di sere sere avèk lakominote entènasyonal atravè l'OEA, atravè l'ONU, atravè Lèzetazini, etc. Atravè Lekanada. Men tout moun foure bouch yo nan peyi Dayiti, pakèt misyon, etc. Epi bagay la vin degrade. Se si ke. E bon, le pli fò ap toujou gen rezon, se la fontenn ki di la rezon di pli fò è toujou la meyè, bon se peyi pa nou, se nou menm kap toujou parèt kòm prensipal responsab, e kòm de fèt nou se prensipal responsab, paske sitiyasyon nou pat dwe degrade jis nan pwen pou se etranje kap vin ede, jis pou yo ta genyen yon pa nan bilan negatif ki genyen. Mentnan kounya preokipasyon mwen, Se ke gon bagay kap degrade moun ozabwa, ensekirite, moun pa ka sikile, bandi ap touche m ta kapab di dwa de pèp ap fè moun peye dwa de pasaj pou al nan sid, pou al nan nò eksetera. Se absans de yon plan, de yon plan ayisyen. Sètadi gon pwoblèm ayisyen, se vre leta fèb, Men gon gouvènman ki la kanmenm e mon pwoblèm se ke nou pa santi gon plan, gon plan daksyon. Yon plan ki ta asosye pèp la nan batay kont ensekirite a. Mwen menm si gen si gen yon bagay ki jennen m, se sa. Bon dayè m dakò pito gon move plan Ke w pa gen plan ditou. Alò jodi a anpil moun ap poze tèt yo kesyon sa k ap pase paske yo pa santi genyen, m ta kapab di yon jefò nasyonal. Mwen menm mwen konprann ke leta fèb, mwen konprann ke pa gen sipò entènasyonal, mwen konprann tou an menm tan nou gen pwoblèm ensekirite, an menm tan nou mande vin ede yo pa vin ede nou an, an menm tan tou Yo pa vle nou òganize nou, nou bon nou a yo lame la bon se yo ki te kraze li an menm tan yo pa vle l repran pi ankò yo pa vle l gen mwayen yo pa vle l gen zam gen yon bann de kontrent yon bann de baton y ap mete nan wou nou ni tou nou pa pran okenn desizyon ak tèt nou men nou pa ka pran desizyon ak tèt nou tou paske youn ap kraze lòt jodi a Ou gen yon fenomèn depi dè ane, se yon pakèt gouvènman konteste. Pa gen yon gouvènman ki pa konteste. Depi ou rive sou pouvwa a, yo konteste ou. Bon, lè gouvènman an konteste, l fèb, li pa gen okenn otorite pou l kanpe, pou l kenbe tèt a blan an. Pase menm sitwayen lakay li ap konteste l. Si w gen yon Ayisyen, yon minis afè etranjè, yon prezidan, yon premye minis ki al Nasyonzini, w ap jwenn yon gwoup Ayisyen k ap manifeste kont li. Sa vle di sa afebli l. Sa pa ba l kapasite pou l negosye. Ò gen de fwa, se peyi a k pou ta fè, ki ta fè blòk, pou ta di men kote n vle ale. Ò la reyalite sè ke lèzetranje deside de tou e yo pa responsab anyen. E nou menm tou nou pa fè yon minimòm defò nasyonal pou n di n ap transande kèlke pwoblèm, pou nou antann nou sou sa ki esansyèl. Sa ki esansyèl se defann lavi moun nan peyi a, lavi tout moun, byen moun. Ebyen lè ke yon eta ou pa ka fè sa, ou tonbe yon eta parya. Pèmèt mwen entèwonp ou. Pèmèt mwen entèwonp ou. Sou ta nan sitiyasyon Mesye Henry jodi a avèk lè kontrent ke nou konè, avèk la reyalite ke nou konè, sa w t ap fè? Ou di m ki sitiyasyon li? Si m ta. Wi, si w ta nan plas Mesye Henry avèk la reyalite dans laquelle il est aujourd'hui, les contraintes, tout sa k genyen yo, sa w t ap fè ou menm? Alò, nòmalman, m pa nan plas li, m pa kapab, m pa kapab, m kapab, m kapab, m kapab fè kòmantè paske chak sitiyasyon pa menm. Se menm jan a foutbòl, chak match s on match, chak, chak moun s on moun. Mwen menm, mwen t ap privilejye yon koneksyon ak popilasyon an paske ou pa kapab rezoud yon pwoblèm don peyi ki osi grav San koneksyon avèk avèk pèp la. Ou santi manke koneksyon, manke enfòmasyon, manke enplikasyon, manke raliman, manke konsiy ka jwenn popilasyon an. Paske le pwoblèm konsène la popilasyon ayisyèn. E si gon pwoblèm, se sa paske lè gon pwoblèm, nou menm ki grandi an Ayiti, kòm bagay yo chanje kounye a, lè w al andeyò, e m pa konnen si nou konn al andeyò, gon rèl ki pete, Ebyen se tout moun ki rasanble vin pote kole paske depi rèl pete gen yon bagay ki pase la, gen moun depase, swa gen yon moun ki tonbe yo bezwen mennen lopital se sou yon pòt pou yo mete l, lè sa fanmi ki konsène a pa kapab pou kont li, swa se yon moun ki mouri ebyen tout moun pote kole, vwazinaj li di eksetera. Si gouvènman an genyen dè difikilte ke l di pèp la klèman men ki pwoblèm li genyen, men sa l ta renmen fè, men ki kontrent li jwenn sou plan entènasyonal, men kote l bezwen èd moun, sètadi ke gen yon opasite sou le plan entènasyonal, gen yon opasite tou sou le plan nasyonal. Il y a pas de connexion entre ce qui existe comme gouvernement et rès peyi a. Alò gen pwoblèm, nou kapab panse gen pwoblèm oubyen nou konnen gen pwoblèm. Pa ka pa gen pwoblèm, Leta a demantibile, men Men si leta a la, gon minimòm de jefò ki fèt. Pi gwo pwoblèm nan se ke pa gen sekou ni rekou, se sa ki pi grav. O plan, o plan, o plan politik, il y a, e, pa egzanp, e, e, gwoup 8, e, on, on, on, on, on gwoup de 8 pati politik, e, e, e, Yo rele yo Grèk. Konsètasyon di 13 janvye, si ma memwa e bòn, ki yo menm nan dènye kominike yo rann piblik la, y son klè pou yo e lè konpreyansyon se ke sitiyasyon sekiritè la degrade e moun ki an pozisyon dotorite yo kite l degrade paskil pou dosye petro karibe paske yo genyen dotre sijè de preokipasyon sa w panse pa rapò a lekti sa yo mesye Paul eske yo gon fond verite e eske konpreyansyon sa fasilite sa w tap di a la an tèm de tèt ansanm su se minimòm la antre lè ayisyen pou eseye twouve dè solisyon kouman w konprann sa. Bon m panse ke se dè refleksyon fasil E kouman m ta fè rete epi pou m di ke m pa ka dòmi lakay mwen, men se timoun lakay mwen yo k ap fè dezòd tout lannuit, k ap fè bri, ki kite televizyon ouvè epi m pa fè okenn reyaksyon? Sètadi ke kote rès sosyete a, kote pèp la? Li fasil pou di se yon moun, paske m panse ke pandan rèy Prezidan Jovenel, yo te trete l de tout non. Men pral gen dezan depi l mouri, l antere. Bon, bagay yo kontinye. Paske nou nan yon kriz, nou nan yon kriz ki ekstrèmman grav. Se vre gen de, gen de, gen de pati politik ki pran pozisyon men mentnan nou nan, nou nan, nou nan, nou nan, m ta kapab di nou nan, nou nan yon ekwasyon de feblès. Se konsa pou n rele l. Tout moun fèb. Sa di ke tout moun, sa yo gen, sa yo gen sèlman se lwa bouch yo. E lwa bouch la pafwa yo mal itilize l, li mete konfizyon. Se nan sa li ye. Paske lè n ap pale de kriz politik peyi Dayiti a, ou gen yon gouvènman ki la, li pa gen okenn baz, m ta kapab di lejitim. Bon l pa gen delè tou pou l pa la ankò. Pa menm gen yon kalandriye fyab. M ap pran yon egzanp senp. Lakò di 21 desanm ki sanse ap reji peyi a. Li di ke le 7 fevriye 2024, y ap pase pouvwa a de moun ki la yo a dè eli. Bon mwen menm m ap di w ke nou sòm an avril, y a oken mwayen ant mentnan e 7 fevriye 2024 pou gen okenn eleksyon k fèt nan peyi a pou pase pouvwa bay moun ki eli. E m p ap pale sèlman paske gen pwoblèm sekirite non, menm si pa t gen pwoblèm de sekirite, li enposib paske genyen tout yon Yon kalandriye, gen de delè enkonpresib pou fè eleksyon. Sa se yon aspè. Men se pa sèlman yon eleksyon nou gen pou nou fè pou nou mete prezidan, senatè, eksetera. Nou genyen tou pou nou regle yon pwoblèm konstitisyon. Paske si nou pa rezoud pwoblèm konstitisyon an, konfizyon pi rèd. An n poze tèt nou yon kesyon fondamantal. Nou sonje, te gen yon gwo tole k te fèt, te di manda prezidan Jovenel Moïse te fini 7 fevriye 2021. Sa vle di ke sou menm baz yo te di manda Prezidan Jovenel Moïse te kòmanse 1 ap avan li te monte sou pouvwa a, ebyen moun ki pral eli a, si se sou menm konstitisyon sa a, li gentan pèdi 2 zan nan manda l. Paske manda l kòmanse 7 fevriye 2021. Èske n kapab jere yon peyi konsa? Ba, si n gen 2, 2, 2 konfizyon konsa, si n pa rezoud yo alabaz, epi n ap trennen kriz sou kriz, n ap mete konfizyon, kontradiksyon, n pa pral okenn kote. Sa di le problème de la constitution fò n rezoud li e pou n rezoud li sa pran un tan le tan pa egzanp pou ta fè yon referandòm nan ki anbyans w ap fè l bon m retire afè afè sekirite a si w ta di bon n ap fè yon referandòm sa pran un tan paske le referandòm sèt yn eleksyon nasyonal mekanis pou fè l la bon bon li omwen si mwa sa k fè m di si mwa paske li menm li s on eleksyon ki pa gen kontradiksyon ladan l se kesyon yo pral poze wi ou non Mentnan lè w ta fin fè referandòm sa a, admeton ke w adopte yon nouvèl konstitisyon, enben fò w, fò w, fò w, fò w apreyande l, fò w apwopriye l, fò moun konnen li, fò w fè kanpay sou li. E se apati de sèt nouvèl konstitisyon pou w al fè yon lwa elektoral. Paske gen bagay ki ka chanje si yo chanje, pa egzanp, si n te gen yon yon yon yon yon yon pouvwa lejislatif Yon bikameral li pral inikameral oubyen nou pral chanje longè manda moun oubyen n ap retire pòs premye minis m pa konnen si n a pral fè tou sa li gon refòm ki pral fèt e w pa santi gon ajanda gon kalandriye klè ke nou sòm dans yn enpas men kòman n ap soti ladan sa vle di ke sur le plan ou gen twa ou gen twa bagay majè ou gen ou gen aspè sekiritè la ki paralize peyi a ki se la priyorite dè priyorite men w genyen la pwoblematik politik tou se la konfizyon total Ew genyen manman penmba kesyon an ki se la kesyon ekonomik otomatikman moun paka manje ou gen 49 pousan moun nan peyi a ki nan kriz alimantè lavi chè etc sa vle di ou se yon sosyete kap bwè dlo kap bwè dlo e a se moman la pèsonn paka respektew e kòm nou te kòmanse entèvyou a sou yon kesyon sou afè relasyon entènasyonal sanksyon etc sa pou moun konprann kòm gen anpil moun kap tande maji ki pou yon lekòl nou fè. Relasyon entènasyonal chita sou de bagay, sou lafòs avèk prestij. Sa di ke si w gen fòs, ou yon bagay, fòs a prestij. Ki moun k ap, ki nan konsèy pèmanan, ki nan de, ki moun ki fè pati de konsèy pèmanan nan Nasyonzini? Se gwo peyi, gwo peyi ki gen gwo zam. Gwo peyi ki gen lajan, se pa se pa ti peyi pòv ki ladan wi. Ki fè gen de bagay, si w pa gen fòs, fò w gen prestij, pou w gen prestij la fò w ini lakay ou, paske lè relasyon entènasyonal li reji pa twa bagay, premyèman lafòs, e dezyèmman lipokrizi. E twazyèmman, yon minimòm, minimòm de règ. Alò mentnan si w, si w pa anyen ditou, ou pa gen fòs, ou pa gen prestij, ou pa gen antant lakay ou, ou pa gen estabilite politik, ou pa gen otorite ki gen lejitimite, enben lè sa w se yon veritab debandad, moun ka fè sa yo vle avèk. Mentnan, Premye Minis Henry è kritike, 20 mwa o pouvwa, la sitiyasyon sekiritè sè degrade, akò 11 setanm nan li vin transfòme an 21 desanm avèk dotre sinyatè, men ankò yon fwa 2 patenè entènasyonal estime ke le konsansis N'est pas encore l'heure, donk pou ankouraje dyalòg, Premye Minis lan anonse resamman yon chita pale ant Ayisyen ki sinyatè ou non de Akò 21 an, moun ki vle, pou pale de politik, sekirite, eleksyon, e li pale de itilize mo pou n ale nan eleksyon rapido presto. Mentnan ou sot envoke l evoke l la, E Akò 21 desanm nan endike ke fòk pouvwa remèt le 7 fevriye 2024 a a de nouvo eli. Donk objektif yo, yo pap atenn. E si objektif yo pap atenn e nou nan sitiyasyon sa a, e kòman, kòman vwa le premye minis sa sitiyasyon e sa n ta dwe fè finalman pa rapò a sa? Alòske le tan pase e nou nou gen sansasyon ke lè vrè pwoblèm ne son ne son pa abòde dan dan lè konpleksite nan yon volonte reyèl de twouve dè solisyon, Mesye Paul. Bon, pwoblèm ki rive a, nou pa menm kapab fè yon dyalòg. Lè n ap di fè yon dyalòg, se dyalòg, tout tan m tande y ap fè sèt dyalòg, dyalòg ant kiyès e kiyès? Sètadi ke si w di w fè yon dyalòg, ou di w fè yon akò, fò akò a kapab rezoud yon pwoblèm. M ap pran yon egzanp, ke w te gen akò 21 desanm, ke w fè nenpòt ki lòt akò jodi a, si l akò pa ka rezoud pwoblèm fondamantal de lensekirite, Ebyen se kòmsi ou pa fè yon akò paske il faut que l'accord concerne la population. Si akò a pa ka rezoud okenn pwoblèm politik ebyen yo pa pran ou serye paske sa kap pase jodi a veritab pwotagonis nan kriz ayisyèn nan se son les etranje. Se yo menm ki deside paske pou yon akò gen valè fò ke yo yo rekonèt akò a ou konprann se konsa li ye malerezman ebyen se pa akò vrèman antre ayisyen. Se sa k fè depi kèlke tan, yonn nan bagay k ap pase nan peyi a, gen yon pwosesis pou ke pèp ayisyen an pa foure bouch li nan afè politik peyi Dayiti oubyen pèp ayisyen an pa gen pwa reyèl sou sa k ap pase nan politik peyi a. Politik peyi a li fèt de kote, li fèt atravè dè akò, dè gwoup dakò, dè gwoup ki Swa yo son akòk sou pouvwa a, swa yo son akòk nan opozisyon, paske jodi a, se n son pli lè pati politik, se son se la dinamik dè zakò, se lè zakò ki kont. Swa yon akò o pouvwa a, son akò ap goumen pou l vin sou pouvwa a. Se de sa ki lè kesyon. E se kwa en akò? E se kesyon sa a pou nou ta poze. Èske yo kapab jere yon peyi sou la baz de de gwoup de sitwayen ki antann yo konjonktirèlman sou sou sou yon mekanik? Se pa sa sosyete a ye. Oubyen swa blan an deside, li fè lis moun, li di men ki moun ki ladan l, men ki moun ki pa ladan l. A se moman la, li genyen tout opòtinite pou l deside akò sa a bon, akò sa a pa bon, l apiye akò sa a, l pa apiye akò sa a. E tout moun tou prete l flank, tout moun ki fè yon akò, premye sa l ap chèche, se, bon, se adezyon blan an, se sipò blan an, eksetera. Se nan sa nou ye. Sa vle di ke genyen yon pwoblèm reyèl de sa kap pase nan peyi a. Mwen menm map fè yon kòmantè, yon kòmantè sou yon tèks yon moun ekri, se mesye Dalankou, Patrice Dalankou ki se yon ansyen, ansyen minis edikasyon nasyonal. Misye fè yon tèks epi gen yon pati ki enterese m nan tèks misye ekri a. Alò tèks la, m ap fon m ap fon parantèz m ap fèmen l tou, se yon alizyon a tole k genyen sou afè liv an foli ki envite jeneral Avril, gen moun ki dakò, gen moun ki pa dakò, bon se bon bon m wè moun ki pa dakò yo, m pa wè moun ki dakò yo. Epi mesye Dalankou poze yon kesyon, li di bon moun ki pase sou pouvwa yo gen obligasyon pou yo rann kont, men moun ki pa sou pouvwa tou, ki gen lavwa ochapit, ki konbat pouvwa, Gen yon bilan pou yo fè tou de travay yo. Se sa k fè jodi a fò moun trè pridan. Mwen, mwen rekonèt sa depi kèlke tan, m trè pridan nan sa m ap di, nan sa m ap fè paske kolektivman on a une certaine responsabilité nan jan peyi a ap degrade. Li fasil pou moun konteste men o dela de kontestasyon ki kontribisyon konkrèt n ap pote nan yon bagay k ap degrade, gon kote se pa degrade pou l ap degrade. E m ap fèmen parantèz la rapidman avèk yon kòmantè, m konnen m toujou ap pale foutbòl. Nan konpetisyon spòtiv, si n pran foutbòl, ekip ap bagay jwè nan tèl klèb eksetera, men tout jwè sa yo ki yonn fas lòt, gen defwa yo reyini nan seleksyon nasyonal yo, e lè yo nan seleksyon nasyonal yo, sè la seleksyon nasyonal ki kont. Nou menm nan peyi Dayiti, odela dè divèjans, dè diferans, gon kote pou n fòme seleksyon nasyonal ki pou defann enterè peyi Dayiti, Dabò pou le pèp ayisyen, answit sou jan n ap pale, jan n ap negosye, jan n ap diskite avèk etranje yo. Jodi a nou pa gen okenn plan pou nou pale a pèsonn. Moun ki souliyen ke se Premye Minis Ariel Henry ki ki pwoblèm nan il la, il n'a aucune volonté est-ce yo gen rezon? Gen moun ki di tou Premye Minis Ariel Henry, il peut être prisonnier de ses alliés et de ses accords connus ou non connus. Mwen menm ou konn sa k fè m pa. Ou konn sa k fè m pap kouri di sa fasilman konsa? Se paske m te konn tande menm bagay la pou lòt moun avan. Se menm bagay la, se yon repetisyon li e menm bagay. Kounye a, ma question, èske n gen garanti si w retire Premye Minis Ariel Henry de dò mete yon lòt moun epi atitid la pral chanje? M pa di Premye Minis Ariel Henry ap jere peyi a mal paske rezilta yo pa bon. Nou konstate yo. Fò moun nou ta, ou pa ta gen linèt sèlman pou ta bat bravo pou li pou di l bon. Men mentnan, Kòm anvan l te la te gen menm bagay la, gen lòt moun yo te vin panse yo te di se yo menm ki pwoblèm nan. Men èske se yon fatalite lè moun nan ap jere l pa bay rezilta epi pou nou kenbe l paske nou di bon nou ka tonbe nan pi mal? Èske se yon fatalite? Non men se kiyès ki kenbe l la tou? Kiyès ki te mete l? Kiyès ki kenbe l? Se la premyè kesyon. Jodi a nou pa menm ka kenbe ni lage. Donk se ale. Sa k fè w ta di. Se sa ke w tap di vrè pwotagonis yo se lentènasyonal, se sa? Bon, wi men ki, se ekzakteman, men ki moun ki kenbe kès li? Kèlè le mekanism? Yon sosyete, èske n ka leve yon maten, nou fè moun ap voye wòch sou moun, fè dezòd, kraze sa k genyen pou retire? Fò tout moun ki sou pouvwa, fò gon jan l monte, gon jan w ka retire l. Leta de dwa se sa l ye. Mentnan, si moun nan, se pa nou k te mete l, se pa nou k kenbe l, se pa nou k, se pa nou k ka retire l. Se de sa nou ye la. Se de, e m pa, e m pap pale de premye minis Ariel Henry. Sèlman m ap pale de reyalite politik peyi a depi dèzane, ou konprann? E moun ki pran desizyon, ki mete, ki retire, ki sipòte, kon bagay la pa bon, se pa yo, se Ayisyen yo ki pa kab rezoud pwoblèm lakay yo. E nou prete leson tou. Mwen konprann. Ma, ma dènya kestyon konsèn ou menm, ou endike ke ou fè sizan egzil men a de peryòd diferant e ou evoke bastonnad sa a nan mwad oktòb 1991 o nivo de, de laewopò entènasyonal nou nan peryòd m ta ka di lè, lè jou daprè le koudeta de 13 septanb. Il y avait eu eksperyans sa a mwen m te timoun, m te piti, petèt m te gen 11 ou 12 an lè m t ap gade imaj sa a nan televizyon. Se de sa li le fond de la kestyon. E kèl è l'istorik de sèt afè? Kòman li rive? Kòman li fini? E Msye Paul? Alò bon, se la politik ayisyèn. Kan te gen pwoblèm nan se pou nou te konnen prizonye Latoussaint, sa k te pase, Maspinnen, bagay, Kenbe m non pye trennen m monte non eskalye kraze kòt mete limon brikè mete flanm nan nan tou nen m frape m nan testikil eksetera e bon e mwen m avèk lòt kòlèg Marino Etyèn e Jan Ogis Mèzye eksetera Jan Ogis Mèzye m salye memwa li e mentnan lè m te vin pote plent ann Ayiti paske m te pote yon plent nan ann Ayiti yo pa t okipe m. E fò m di w pou listwa, sou ki gouvènman m te pote plent la, e te sou pwòp gouvènman pa m. Se te sou le gouvernement de Jean Bertrand Aristide m te pote plent. Men yo pa t okipe m. Ou konn sa k pa t okipe m? Paske te kòmanse gen rivalite politik, yo panse ke gen yon bagay m ta pral regle, swa m te bezwen vizibilite, m te bezwen eko, bagay konsa. Epi yo pa okipe plent la. Yo fè Yo vag sou plent la. Epi bon, kòm yo vag sou plent la, bon, sa yo te ka fè? Bon, nou, nou menm tou, nou, nou, nou, nou reziye nou. Apre sa, gen dè òganizasyon dè dwa imen ki entènasyonal ki kontakte mwen, ki di mwen y ap fè yon mekanis pou yo pote plent kont Jeneral Prosper Avril ki te, ki te viv aletranje. E se sa k fè te gen yon lè l t aletranje, l te oblije kouri vin ann Ayiti. Gon yon pwosè sivil ki fèt. Sa vle di pwosè sivil la vle di ke yo pa p mete w nan prizon men yo pran dè sanksyon kont ou eksetera. Yo te kondane l pou l peye 20 milyon dola de dedomajman. Bon mentnan mwen menm pèsonèlman gen moun ki pa dakò avè m pou sa. Bon m te di ke m pa p fè politik la pou m rich ni pou m chache fè kòb sou moun eksetera. Gon bagay ki te rive m te viktim de li. Mentnan m pa bezwen kòb Jeneral Avril sa pa vle di ke l te gen 20 milyon dola, mwen m te gen yon avoka k te di mwen si ke ou ban m pouvwa ou ap ban m 40 pousan nan kòb la, m ap jwenn kèlkeswa kote l gen kòb, si se pitit li, fanmi l eksetera, epi kòb sa yo m ap pran moso m ap ba w moso. Bon mwen menm mwen pa t dakò e m te konvenk lòt kòlèg mwen yo tou ki te oblije, ki te ralye a pozisyon m nan E finalman Jeneral Avril te vin gen pwoblèm, li te vin nan prizon. M sonje lè yo arete li, yo mande mwen pou m vin pote plent. M di m pa janm frape yon moun ka tè. Bon, m pa pral, si gen lòt pwoblèm y ap rezoud avèk li, rezoud li. Sa k te pase a, m transande li, li pase. E mentnan li te genyen, li te fè yon jès lè l konnen tou sa. m te fè paske m ta kapab swa reni li, fè yo pran kay li, fè bagay konsa, m pa t antre nan bagay sa. E l te ban m yon lèt dekskiz, yon lèt bon, m pa konnen, èske m ka rele l yon lèt dekskiz? Yon lèt kanmenm li te fè lapa dè choz pou l di ke li pa t responsab pèsonèlman, li regrèt sa k te pase a. M pa konn si m ka rele sa lèt dekskiz. E li te mande mwen sa l kapab fè, m di l bon, ban m yon dedomajman senbolik. Li te ban m yon dedomajman senbolik 2 dola ameriken. Men malerezman se pale m ka pale de sa, m pa kapab pwouve l paske le 8 avril 2000, le jour des funérailles de Jean Dominique, yo te boule lokal kid ki te nan nimewo 14 rue Camille Léon e nan biwo mwen m te gen tout dokiman sa yo, yo boule l, yo pa la ankò. Men kòm jeneral la avril est vivant m pa gen okenn enterè bay manti sou li, gen moun ki konnen istwa a, se sa la vérité. Alò, il y avait une condamnation civile de tribinal Ozetazini pou l te domaje lè prizonye de la Toussaint e anviwon 20 milyon dola ameriken men kòb sa pa t bay. Mwen menm patikilyèman m pa t fè okenn demach dèyè kòb sa paske m pa t estime ke w kapab peye mwen pou kòt mwen te kase pou tout imilyasyon m te pran. Mentnan Mesye Avril apre eksperyans sa li pran plim ni li ekri ki rega w genyen su le livre noir de l'insécurité et d'autres titres de Mesye Avril et de cette orientation? Bon mentnan li ekri bon sa di ke se yon chwa se yon chwa dekri li gen li se sitwayen li ekri bon mentnan moun a gen dwa apresye sa l ekri yo. Moun gen dwa renmen, pa renmen sa l ekri yo, men li fè pati de kominote moun k ap pwodui, k ap pwodui refleksyon eksetera. Tout refleksyon moun pwodui pa gen menm valè. Mentnan, ou pa kapab di li pa, li pa ekriven piske l ekri liv. Mentnan, kounye a, ki jan w konsidere sa? Èske w ka disosye l de sa l te fè? Son kesyon de rega, son kesyon de rega, bon m pa janm tande moun te di le fèt ke li te asosye nan bat moun nan bagay konsa ke li pa gen dwa ekriven, eske li pa gen dwa sitwayen ankò, se de kesyon pou nou ta poze, bon mwen mwen menm mwen tande mwen mwen tande mwen pran la pozisyon de mesye Dalankou e fò m di w mwen dakò avèk li, li li ale an pwofondè, li ale an pwofondè paske gen tèlman de pwoblèm. Fondamantal. Bon mwen menm map diw opinyon pam panse mesye a vle peye pou sal te fè yo l pran prizon menm si se pa mwen ki te metel nan prizon bagay konsa e pou listwa map bay yon anekdòt lè mwen li yo te lagem se li ki te deside lage mwen le 7 fevriye 1990 ebyen m te fon deklarasyon m te di jeneral avril bon prizon nan yon eta difisil kotem te ye a pat bon e defen anviwon 3 mwa nan yon selil ki te pami meyè selil nan penitansye nasyonal alepòk epi men ki te nan sitiyasyon difisil, m di bon Jeneral Avril sou pouvwa a jodi a m ta swete ou fè repare li paske ou pa janm konnen epi m pat gen bouch kabrit lè yo vin arete l sou gouvènman Janbètran Aristid se menm selil kote m te ye a se la yo te retire l. Alò sa se anekdòt, se pou listwa. Men listwa a se yon pakèt repetisyon konsa. Alò mwen menm, mwen pa vle antre nan rivalite sa a yo, m pa pral siyen okenn petisyon pou m di pou Jeneral Avril pa patisipe oubyen pou l patisipe. Paske m panse ke men se dwa moun tou pou yo bay opinyon yo, pou yo fè deba yo. Men m panse ke tèlman jodi a nou gen de bagay ra ki reyisi, m twouve Liv an Foli a se yon reyisit. E kòm se yon espas entèlektyèl li ye, fò l gen kontradiksyon ladan l. Fò l gen kontradiksyon paske li devan foli a, li gon pati politik. E fò l gen fò l gen tout kalite moun. E kòm de fèt gen tout kalite moun ladan l, mwen regrèt gen tole sa ki fèt otou de Liv an Foli ke mwen menm mwen konsidere kòm yonn nan meyè bagay ki reyisi nan peyi a pandan 25 ane k sot pase. Mwen menm m ta swete apèl mwen se pwoteje espas Liv an Foli a an depi de kontradiksyon Mwen pa manyen liv an foli, menm si nou gen pwoblèm avèk jeneral Avril. Mèt nan dènye kesyon m nan, PM, kòman w wè avni peyi nou an a kou, mwayen e lon tèm? Ban m yon ti repons an 1 minit paske m debòde deja sou lè eksperyans. O o! Avni peyi a, li nan men Ayisyen wi. Mwen menm m ap di w m pa dekouraje non. M pa dekouraje non non non, m pa dekouraje ditou. M pa dekouraje, m pa de, m pa deziste, m pa demisyone. Sof m pa odevan de la sèn tankou avan. Men, mwen, m ap ban w dènye opinyon rapid. Se de manyè patizàn wi pou l rezoud. E sa m pral di a m ap eksplike l de fason rapid. Trè souvan y ap pale de konsansis. Konsansis se yon bagay antidemokratik. Se yon bagay pou tout moun dakò menm si yo pa dakò, yon bagay konsa, yon bagay pwovizwa. Se de moun ki dakò ki pou mete yo ansanm pou yo montre fòs pou mennen peyi a nan yon direksyon. Menm si nou gen de fòs, twa fòs, kat fòs, Men se fòs pou n konstwi, sispann fè ti wout kout, ti bout akò, ti bout antant, ti bout kominike, ke n mete gason, mete fanm sou nou, nou di bon ann antann nou moun ki gen menm vizyon yo, ke w jounalis, menm si w jounalis ou ka fè politik tou, ou ekonom ou ka fè politik tou, ou ka fè bon politik. M panse ke se fòs de manyè patizann pou n gen fòs ki pran peyi a an men, Se ma vision de la réalité ke pati politik ke se nwa yo de twa mete ansanm yo fè yon vrè pati politik, m pa di pou gen yon sèl pati politik, men m panse ke n ap pase yon eprèv la, n ap sòti paske gen priz de konsyans, gen moun ki wè jan l grav, e m panse gen konpreyansyon tou, e m panse tou nou menm nan Magik 9 nou kontribye le fèt ke nou ban m lapawòl maten an, chak maten m gen kouraj